Se pwoblèm lèm fin fè on bann manifestasyon a on nèg men nan men nap di gaz pap monte mwen fè plizyè manifestasyon ak senatè Rika kòt a kòt jiska tigwav m raplem on dènyè manifestasyon mal ladanl Akote senatè yo k ap mache pwès yon kilomèt kòtakou nan Pòtoprens kole pou n ap di s on gouvènman kriminèl, asasen e kounye a ki wè jan pèp la t ap viv nan de sitiyasyon enfraimèn e ki vle monte gaz. E m pral ban nou enfòmasyon le 6, 7 jiyè apre sa k pase a. Lopozisyon netè pa o kouran. Men rapidman le 7 8 nou reyini pou n anplifye l e mete plis barikad. Paske nou di nou pa p kite Jovenel monte gaz la. Yè je pleure lè m tande phtk Michel Martelly ban nou souflèt ma asasa li fè ke se senatè Rica menm Nan bouch li. Li vale mo sa. E se sa ki fè m mal yè swa. Doktè Louidor. Wi. Se menm pèp sa ki te nan lari 6, 7 jiyè. Dayè nou te rekonèt li. Se spontaneman moun yo te soti. Se pa lasuit nou menm politik. Departman nan. Dezyèmman, m pral di yon bagay. Kant ou pale de sibvansyon, Leta pa ka pale de sibvansyon paske se la sèl sibvansyon ke pèp la resevwa. Nan peyi kote yo pa sibvansyone gaz, yo ba pèp la lekòl, yo ba pèp la lopital, yo ba pèp la manje e lè l p ap travay yo ba l food stamps pou l al pran manje. Nou nan peyi a, se sèl gaz sa Leta mete yon ti kòb ladan l. Moun ki soti kounya kote m ye ki pran machin ki te konn 60 goud maten an poko gen gaz yo peye l 80 goud pou timoun k al lekòl sa di ki sot lakay an sa vle di pou bagay m konnen pou al di w yon lòt bagay ankò ki grav lè yon minis bon paske se yon minis tèt chaje yo ye se yon gouvènman ilegal defakto yon gouvènman de lawont. Yon gouvènman ki monte sou san pèp la, sou san ti Badjo, san Ronald Dufresne ke yo asasine la, yo t asasine Delmas 83, se gouvènman sa ke RICA ladan l e ki t ap mande jistis pou Ronald Dufresne, pou moun Lasalin, moun Belè, se li l ap defann kounye a. Map di nou yon bagay, lè minis afè sosyal la tande li di 1. Pri gaz e machin yo pap monte, paske yo pa monte e yo pa mete anpil kòb sou. Machin a gazolin yo. Pi fò gwo machin yo k ap fè pwovens yo, k ap fè Tomasen, k ap fè Senmak, k ap fè Okay, ti bis yo, se dizèl yo ye pi fò wi. Sa vle di ke w pral gen de tip de pri. Moun ki monte machin a dizèl, fò w aksepte ogmantasyon. Si se machin a gazolin ou monte, ou pa bezwen peye ogmantasyon. Sa vle di nou wè s on Leta totalman debandan. Vwala ou paka mandel tou poul pa moute pre. Sa vle dire ke vwala yon leta mantè, yon leta blofè, yon leta vagabon, yon leta ki ap asasine pèp la di fwa tou. E e fok ou ale fok ou ale pi fon pi fon pou wè tou son leta pareseu paske lajan yo la li pa leve pyel li pa fè tèt li travay poul pran yo. Dènyèman map soti nan yon vil pwovens poum rantre nan potoprens dèryè m konte konbyen motosiklèt m rankontre sou wout mwen. e ki konsome gazolin nan anpil, youn pa gon plak dimatrikilasyon ladan l. Youn pa gon plak dimatrikilasyon. Ou wè nan motosiklèt sèlman, si leta sa a pa t on leta gaye pay, on leta iresponsab, on leta parese, motosiklèt sèlman, mete yo an règ sèlman, t ap an mezi pou kouvri, pou kouvri to Leta ap depanse nan afè gaz la. Bon, m ap di w pi lwen. Prèske nan pwovens yo, nan komin yo, nan seksyon kominal yo, ou konn sa. Mwen e nèg Dondon ke m pwofite salye tout moun Dondon. Nou konnen ke se moto, motosiklèt sa yo ki fè transpòt mennen moun nan seksyon kominal yo. 90 a 95 pousan nan yo pa gen plak, pa gen anyen. A wi, wi. Sa vle di ke se pa menm la nan gwo vil Leogane ou w ap gade nan vil. Non tout 5 seconde bon moto sa yo youn pa gen plak pa gen anyen leta pap chèchel menm ale pi lwen m sot tande yon tweet ke m te bat bwavo pou li an 2019 paske se te pozisyon m ke mèt André Michel tap defann men pandan mèt André Michel tap defann pozisyon ke l pata pale kounya. Ansyen mèt André Michel la. Bon e ki non sèlman te dwe akote Rica Pierre pou lap di pèp la sa yè m regrèt sèlman ke mèt André Michel pat al kanpe akote Rica yè pou yo te ba pèp la de pi gwo kout ponya ke yo bal la ankò men tande m pral di w yon bagay pandan mèt André Michel te di ke leta nan koripsyon al nan OFNAC la bon mesye m konnen sa kapasite pou nou jwenn enfòmasyon. N la nan semèn sa menm gouvènman sa ofnak te gen 3 milyon dola sou kont li yo pran l san okenn otorizasyon non sa vle di ke yap fè koripsyon gen toujou koripsyon leta ap vòlè leta leta ap pran kòb nan tout bwat leta pou yo depanse bay opozan ansyen opozan pou yo bay moun 3 milyon dola ofnak la nan semèn nan yo pran. pou yo depanse 3 milyon dola. Tristès mwen nan tout sa mèt Chilè Louidor se moun ki mouri yo, paran moun ki antere yo a, moun ki kite timoun òfelen òfelin, moun kay yo te boule yo, moun biznis yo te boule nan gwo manifestasyon lòk sou wout Dèlma a, chofè bis ki te pèdi bis yo sou Chandmas nan anba koktèl Moloktov la. Se moun sa yo m ta renmen konnen ak ki zye yap gade Ayiti jodia. M panse ke bon bagay pou nou pa pè e fò n konprann. E m te toujou di l e Senatè Kato ke m salye te toujou di l, batay pou libere peyi an ap long, l ap difisil. E gen moun k ap kanpe an kou de wout. Gen moun w ap rive w ap al dondon avè l, w ap rive kote k di byenveni dondon, l ap desann. Se nan sa nou ye la. li gon dekantasyon sèn kap fèt fòn kite fèl paske wè ce matin j'ai entendu la voix tremblotante d'une dame de 63 ans sou radio caraïbes kap di li bezwen pase matisan vwa sa raplem vwa manman ti badyo ki tap di fò gaz pa monte ki vle tranzisyon rupture ki vle konferans nasyonal ki vle chanjman sistèm vwa sa raplem manman Ronald Ti frè m yo asasinen nan Dèlma 83. Vwa sa raple m vwa moun Lasalin, Bèlè yo ki t ap pran bal. Enben mwen m ap di non, kontrèaman sa yon moun panse, batay la fèk kare. Paske m pral di nou yon bagay, nèg yo 6 a 0. Dènye gòl sa l tèlman fò li chire filè a. Boul la soti. Men gon bagay nèg yo pa konnen, pèp la ap repran balon an. I anvayi teren an. I pran filè a. I pran poto gòl yo. L al sou graden kote nèg ki bay gòl la chita e l ap pran nèg yo. Paske gon bagay ki klè, fò nèg yo pa panse yo genyen. Fò nèg yo pa panse yo monte gaz la la sou do pèp la. Nan mizè pèp la ye la. Nan ensekirite kote l ye. Kote w gon Leta totalman irèsponsab. Dayè maten ou wè sa k ap pase. Pandan menm Leta moun pa ka pase Matisan. Menm leta li met chaloup tou li gen ti chaloup poul transpòte anplwaye APN ni dwann ni polis li paske pèp vwala pèp la li mèt pa ta pa senpatizan sa vle di leta pa nan zafè nou leta se monte gaz avèk akolik li pou asfiksye pèp la leta se pran dola nou gade sa kap pase nan unibank kounye a bob Pierre Renel Guerrier pou fè on kanè nan unibank fòk ou kanè an dola ameriken. Bon gwo papye kote w peye pdh ou peye dlo se premye bagay yo mande w menm si w gen kat idantite w men fòw gen papye moun kounya ki pa gen kòb ki pa lwe kay se lwe yo lwe kay e mèt kay la tou peye dlo tou peye edh pou yo ki gen ensidan ki rive devan unibank kanado a la se pou sa wi paske yo pa vle fèl pou moun yo dezyèmman. Bouda ka pi piti. Bon al met kob la kote l kote k pap fè m egzijans. Bay kik la. Bay manti nan sa. Yo va pran mezi yo jiskaske yo va konnen. Epi met kob la kote k pa pap nwi mwen, pap anmerde m. Kob mwen pap gate. Pa vre Guerrier? Met kob mwen kote l konsa pi tan mezi sa tout moun tap mache pran nèt. Skòp yo ka pike pwòp tèt yo. An wè? Anba lekòl la yo tap fè anpil enteresan. Gon seri de moun avan yo te pran yo nan lekòl fè yo te konn kote yo bagay. Apa kounya yo razè moun. Yo gen patatas kòb moun lontan. Ou pa wè yo fè yon tantativ la pou yo te di w depi ou gen tan kòb nan men yo, chak mwa fò w bay sou li etsetera etsetera. Depi lè sa a, ou pa dwe kite kòb ou. Pran afè w. Depi w a gen kòb ou nan men w wè moun kòmanse ap fè bidjè sou li rape afè w nan men l. Wi Doktè Lidò. Li pa gen fòm de pwosè ladan l. Moun ki met kòb la bank la se pa kòb li gen se paran l kap bon w 100 200 300 dola paske kay li kòm li lap peye isi a li kontinye peye l an dola e lè lal pran kòb la li oblije fè 5 a 10 vwayaj paske se 100 dola 200 dola bank la bay e ki ogmante risk ensekirite lakay moun sa. ki chak fwa lap plede al labank la al pou 200 dola, gen yon dam yo ki zape ki pwòch mwen, dam nan dim sa fè pou nèg yo di yo wèl fè plizyè vwayaj labank, pòdyab malere a pa menm gen 2 mil dola labank, se kòb la pral pran poul tal peye 1600 dola kay, sa vle di ke nan al labank al pran 200 dola chak lè, vòlè, malfwa, vagabon. Mwen m ap kanpe la, m ap mobilize pèp la pou m di pèp la ogmantasyon sa a li p ap pase. Pou m di pèp la kondisyon l ap viv ensekirite a li p ap pase. E kwaye mwa mè frè, batay la ap long, men tranzisyon an ripti a p akouche, konferans nasyonal ap akouche, e chanjman sistèm nan l ap akouche kon le vèy ou non. Mèsi, bòn jounen, ke Dye vou pwotèj, ke Dye benis Ayiti.